Pou pa rate yo e konsa wap premye moun ki enfòrme avan. Gwo nouvèl ke nou pote pou ou, ebyen genyen komisè Muscadin ankò yn fwa ki fè dega nan Miragwàn kotel arive debake nan imigrasyon Miragwàn nan medam e mesye, anben kotel arive mete anba kòd divès nèg kap fè enben move zak nan imigrasyon an, kanta pou direktè imigrasyon an ebyen komisè a li menm konvoke towo sa pou lal reponn kesyon nan pakè Miragwàn pou l al bay detay sou divès movèz mannigans k ap fèt nan imigrasyon an medam e mesye nan pran kòb moun pou fè yo antre nan pran kòb moun ebyen enjisteman ebyen komisè a la ki li menm konvoke direktè imigrasyon ki pral gen pou l al reponn kesyon Lòt gwo nouvèl ke nou pote pou anndan menm videyo sa mèdam e mèsye ebyen genyen ansyen minis jistis mèt Lucmane Delille ki li menm maten la fè gwo deklarasyon e komisè a ebyen misye e santi li endinye le fè ke l pat boule vilaj de Dye e nou konnen ki kantite devouman ke minis jistis mèt Lucmane Delille te pran lè ke l te deside fèmen vilaj de Dye ebyen genyen ansyen PM Jouthe ki li menm te deside debloke vilaj nou pral envite w tande l ki tap pale konsa nan mikwo jounal. jistis ak sekirite peyi a, peyi a ap retni de ou a ou moman done ou te mande pou atake vilaj de Dye pou lapolis te rantre nan zòn sa e lè sa te genyen anpil tole men jodi an sou sou te la li tap ankò pi difisil pou ou Lucmane Delil e se nan kontèks sa a maten an ou chwazi entèvni sou antèn Gran Boulvar Mèt Lucmane Delil bonjour. E bonjou PR, nou salye Johnny Ferdinand, Ludie Alexandre, donk nou salye Guerrier Duceul, Nou salye pdg Pati Pwonti a ki bòpche kote lap koute nou Leogane. Donk a chak fwa sitiyasyon sa yo rive, a chak fwa ensekirite a li ap pran pwopòsyon sa ou toujou vle entèvni e nan vwa w nou toujou dedwi on moun ki genyen alafwa on satisfaksyon paske l te pote on kontribisyon men on regrè paske yo pat pèmèt ke li te abouti avèk plan ke l te genyen pou te fè sitiyasyon an pa rive la, men jodi a la, kòman w twouve sitiyasyon Mèt Lucmane Delille? Bon, se avèk le cœur déchiré, yon santiman de revolt, lè m ap gade ke kote teworis anvayi peyi an, patikilyèman Pòtoprens. Alò, il fallait s'y attendre, lè m di sa se ke E politik ki t ap aplike depi kèk tan nan peyi a, patikilyèman depi lame, les forces armées d'Haïti demobilize, la nature aurait du vide, puiske pa genyen de fòs pwopòsyonèl pou konbat misye veritableman. E gouvènman k pase te kwè ke si negosye, bay misye kòb, eksetera. swa dizan pou fè lapè e malerezman men rezilta a kounya la e se de jan ou ka rezoud pwoblèm teworis sa gen nan peyi a ou byen mesye kriminèl yo aksepte depoze lèzam pa le byè de CNDDR ke prezidan sa te kreye ou byen ou afwonte mwen menm te nan lojik konfwontasyon an poukisa lè yon nèg ap fè 200 150. 300 mil dola ameriken, ou pa gen kenn jan ou ka reyabilite nèg sa. Ou pa gen kenn posibilite. Men, moun ki te la avan yo, se konsa yo te kwè l, e se sa k fè n antre nan sitiyasyon, nou antre nan yon sitiyasyon de non retou. Paske, e mesye kriminèl sa yo, se de moun yo san fwa ni lwa, lè m ap tann yon ansyen sekretè deta sekirite piblk, misye se yon ansyen majò fòzame dayiti tou. enspektè enspektè jeneral an fonksyon dan la polis nasyonal dayiti ki son derespektan e lè n tande bagay sa yo kidnape frantz e m pa site tout rès non an donk li te sekretè deta sou prezidan jovenel ki la mwen menm kwè ke sitiyasyon sa lè n gade nou pa santi etranje a vle ede nou e anote byen dosye Ayiti an soti de Nasyon Zini, li desann li lan Karikòm, alòske se envès sa k ta dwe fèt. Se de Karikòm pou l ta moute, de OEA pou moute Nasyon Zini. Sa vle di ki sa? Etranje a montre ke li pa p ede nou. Se pou n degaje nou, pou n fè kou n konnen, pou n soti tèt nou. E youn lan pi gwo malè, se lan tann moun vin fè pou nou ki mete n lan sa. Mwen menm kwè ke lan okenn peyi sou latè, Leta pa konn fèb. Leta ka chwazi afebli tèt li. Leta pa ka fèb. Bra Leta long. Se Leta k detantè monopòl vyolans viktim nan. Men malerezman n asiste ke se bandi yo, teworis yo ki genyen vyolans lan men ki pa lejitim, byen antandi. Alò, mwen menm m kwè ke pwopozisyon m te ka fè la a, m tande de chanjman y ap pale pou ta fèt onivo de meri yo, delege yo, vis delege yo. Brèf, nou ta di kolektivite tèritoryal. Mwen m kwè se pa lan sitiyasyon n ye la n pa ka ap chanje pou le plezi de chanje. Si pou n chanje, se pou n se pou dè rezilta konkrè. Pa egzanp, konstitisyon peyi an fè majistra a kòm premye sitwayen vil vil lan, li dwe kontribye avèk lapolis pou bay sekirite lan vil kote l ye a. zam yo e kap tiye moun konsa ki bò yo pati? Nan dwann? Ki kontwòl la dwann? Leta? E yo pase nan fontyè a tou? Nan klandestinite? Ebyen, majistra ak palangang yo, lè n fin skrine yo, delege yo vin delege yo, si n ap fè yon chanjman, donk n ap genyen, m ta ka di, e. debay presi sou kesyon de sekirite ki se yon priyorite de tout Ayisyen. Fla kotidyen Ayisyen kounye a se dabò sekirite. Nou ta fokis sou kesyon de sekirite pou ta gen yon task fòs ki kreye, majistra kominal yo vin delege delege, kazèk kazèk, yo ka ede ki pa lan gang byen si, m ensiste sou sa, ki pa gen rapò de prè de lwen, de trè trè lwen avèk gwoup teworis sa yo. E m panse sa ta ka bay rezilta, sa ka ede. E pou se fè, donk w ap bezwen yon ministè dlenteryè ki solid, ki anfòm, pou w pa pè. Sitiyasyon gen la a, e si w pè, m panse nou tout ap peri. E fòk gen nèg, fòk gen nèg gen mwen e gen grenn pou afwonte nèg sa. Paske yo menm yo pa p fè bak, se de san manman yo ye, se de zelèv iben, donk se de zanimo sovaj, e pa gen anyen k ap fè yo fè bak. E si n kontinye jwe avè yo, e finalman ils nous paieront tous e se sa kap avanse la a kounye a wè bagay la pran lòt faz kote yon fwa ou konn di a ti gason m sèt la la wè bagay konsa eksetera donk antre lakay ou donk kounye a nèg antre lakay vin vòlò sa vle di yo vyole fanm menm ti gason tou yo antre lakay yo piye yo vòlè donk yo pa jwenn repons pwopòsyonèl avèk aktivite kriminèl ke yap fè. Delil donk se an mwen de 3 zan en sitiyasyon sa li ye e la o pwen ke Pòtoprens sentire yo pale de on kapital ki kontwole a 100 pou 100 e gang yo e se nan kontèks sa jisteman minis lajistis ministè kote ladann nan fè on nòt soti se komsi li lage bagay la nan men nan men popilasyon an ou menm ki ki ki ki kontribisyon ou panse popilasyon an li ka bay vrèman pwiske etan done lapolis toujou ap fè apèl a popilasyon an e nou wè moun yo se kouri yap kouri yap kite pòtoprens moun ap vwayaje kite peyi a donk. Nan sa nou ye la, reyaksyon popilasyon sa l ta dwe ye puiske la leta montre ke l pa kapab? Eske bal la ta kapab nan men popilasyon, nan pye popilasyon pou chanje dòn nan? E m kwè ke m fòk mwen pwopozisyon a travè de kolektivite teritoryal yo. Dezyèmman, e popilasyon de tout fason pa ka rete debou tou e bwa kwaze pou yo pa fè anyen paske m pa kwè ke solisyon ki te katye lakay ou, Almaron, e se sa k ap rezoud pwoblèm nan. M rekonèt ke sitiyasyon an trè difisil, men m kwè ke bandi a gon men li, li 10, li 15, li 20, li 50, men popilasyon dè milye. Pa egzanp, lè w gen de katye kou parèt se dè milye de moun, mwen m panse ke fòk sitwayen yo reziste fas a teyoris sa yo, paske nou pa kapab bese paviyon. E se sa yo bezwen fè. Mwen menm m panse ke e fòk. sitwayen nan zòn respektiv kote yo ye, mwen m panse ke fòk yo ofri yon rezistans avèk asasen sa yo. Epi dezyèmman, m tande plizyè lekòl te fèmen. Lekòl pa t ka ouvè, l fè 4 mwa e ofinal li te ouvè vè zòn janvye a men m tande li refèmen ankò. Genyen k ap travay an liy eksetera eksetera. Mwen menm, m rekonèt ke sitiyasyon ekstrèmeman difisil Men sinon e sa nap kite pou jenès lan? Paske si pa gen lekòl ou pral gen plis moun k antre nan gang. E m kwè ke fòmil fèmen lekòl la menm si m rekonèt ke direktè lekòl yo ap asele y ap mande yo lajan se pa konnen m konnen k fasil. Mwen m panse ke fòk gon lòt strateji pou n panse kòman pou lekòl la ouvri ouvri. Paske asasen yo se sa yo bezwen menm pou lekòl definitivman fèmen pou yo pran tout. peyi a nèt. M kwè ke solisyon e pou lekòl fèmen, moun pa al lekòl, donk ki jenerasyon n ap fòme? Donk n ap fòme de jenerasyon moun pa konn li pa konn ekri. Donk se se le pire k ap rive nou toujou. E nou p ap janm jwenn solisyon. Donk ou pa jwenn plis moun, plis jwenn ti fi, plis jwenn ti gason antre nan l kay. Mwen m kwè ke solisyon an e fòk nou reziste avèk kriminèl sa yo. E lapolis la, malerezman, E l ap fè yon travay, se yon travay militè, se yon geriya iben gen la, se yon ki nesesite yon ripons militè. Men, malerezman, se yon anbriyon FADH lame Dayiti te genyen, nou pa veritableman gen lame ke li te genyen an. Mwen menm kwè ke, mwen toujou di sa, lapolis lan se yon piti kantite nan kesyon chèn de sekirite anndan yon peyi. e ou kwè ke. Mèt Lucmane, e nou pral fini. E nan pwoblèm nou ye la, pwoblèm ensekirite sa, tout moun wè lapolis, men nou rekonèt ke polis la li menm li pa e depann e kòmsi lapolis la li pa lib, sa vle di e gen de bagay pou lapolis la ta fè li vini de gouvèneman an e yo pale de de grann desizyon politik oubyen sou le plan sekirite. Alò m te vle di talè a, la pli petite antite de la sekirite piblik, lapolis lan, paske lè w ap pale CSPN, ou wè le premye minis, ou wè enteryè e jistis ki se vis prezidan CSPN lan, donk ou wè chèf polis la ki se sekretè egzekitif anndan CSPN lan. E sa vle di ki sa? E lapolis lan pou l travay. E m panse ke l fè plis ke sa l gen dwe fè, paske se yon sitiyasyon militè ki gen la. Alò, fò k lan konfyans, se un homme, une mission, des moyens, e menm jan l valab pou lame e pou lapolis. Mwen menm kwè ke si yo mete lapolis lan lan veritab konfyans, Ou genyen lòm ki fou a la plas li fou. Pou se pa ti bagay de klan, de bagay klanik, de bagay ti zanmi eksetera. Paske nou kwè ke bagay la degrade la, se paske nou menm depi apre asasina Lanperè, gouvènman ki siksede yo se toujou gouvènman klanik, bagay klan, bagay ti zanmi. E si yo te fè apèl a yon seri de moun ke nou konnen lan peyi a, bagay la te ka pa rive la. Paske sekirite a dabò psikolojik tou. Paske lè bandi an konnen li pa gen refij, pa gen moun pou l rele, li pa gen ofisyèl pou l rele, e m panse l ap reflechi yon lòt jan. Se paske gon sòt de konivans ant yon seri de moun ki lan leta malerezman e ki son bagay antinomik ke leta pa ka de mèch avèk kriminèl. Men gen de moun, sèten, m p ap di tout, de mèch avèk mesye sa yo, yo konnen yo gen jij yo pou lage yo e yo gen dè ofisyèl ke y ap rele tou. Men, m kwè ke si pa gen sa, bon rupture totale avèk delenkan sa yo, E mwen menm panse gon bagay ka fèt e que voulez vous paske nan sitiyasyon ye la etranje a di li pap ede nou fò nou klè sou sa e si yo tap fè yo tap fèl deja e mwen panse se nou menm ki pou degaje nou kou mèt Jean Jacques paske gang ki la se nou k kreye yo e nou pa pa detwonpe tèt nou se nou k fè yo e nou tande bagay yo kouman yo pale ki sanksyon k pran etc. Men, m panse se nou pou degaje nou, kou mèt Jan Jak nou fè sa n kapab pou nou retire peyi a nan labirent sa a. Sinon, nou p ap soti. E gang yo, yo genyen plizyè koneksyon e yo kab nou kab idantifye yo a plizyè nivo. Se pa sèlman mesye ki gen zam yo men se sitou moun k ap alimante yo an arm. A plizyè moman, genyen de moun tankou w, tou kòm moun o nivo CNDDR la ki sèlman site ou fè referans a 12 fanmi ki ap alimante moun sa yo an arm e a plizyè okazyon tou ou entèvni, ou pase sou sa a. Menm kouraj ou te genyen pou w te afwonte. e vilaj de Dye a eske jodia ou vle genyen li pou ede peyi a pou pou yon fwa hein a idantifye piske ou te ofisyèl nan nan nan pi wo nivo ou ede peyi a idantifye 11 fanmi ou 12 fanmi sa yo se kiyès yo ye mèt Lucmane Delille? Kounye a vin plis ke 11 Ou gon jistis ki mouri, la justice est morte. Pa egzanp, lè w di se entèl, se entèl, entèl, li pral bay ki sa? Prèske ryen ditou. Dezyèmman, e si lè Jean Robert Dancena te ban m lis lan, pa bliye ke m te di w ke lè w bon lis, li pa anba levanjil, fò w al fè kontransèyman, fò w al verifye, fò w al verifye ke Verifye si se laverite. Men malerezman pa bliye ke se 4 mwa se ryen ditou. Ane ke m fè yon ti tan tou piti, m pa gen tan sa m fè, sa m gen pou m fè yo m pa gen tan fè l. A note byen, ou pa ka annik site yon non yon sitwayen konsa si w pa verifye enfòmasyon sa yo. Twazyèmman, si te gen yon jistis efektivman ki t ap fonksyone, anben kòm bon sitwayen, m t ap annik desann, m pral di ke men sa m genyen, Pou ankèt fèt otou de non sa yo. Men sa map diw e pa sèl mwen ki konnen yo. Donk anpil enstitisyon anndan peyi an konnen l. Epi dezyèmman tou, se pa Luc Martelly antan ke tèl yo ki te ba w lis. Se te minis jistis lan. Donk sa vle di ke aprè m vin gen plizyè minis jistis si yo te enterese anben yo t ap fè swivi la kesyon an. Yo pa t bay la pèsonn le Luc Martelly minis lan yo te bay. Donk pa bliye sa. Donk sa vle di ke e m kwè ke. Allo? Pou ou Mèt Lucmane Delly? Allo? Donk nou nou Pierre fini, donk mwen di Dell, mèsi bokou, nou te kontan gen w avèk nou maten an. Pierre Dell, Pierre Dell, gon dènye mo wap di m fini. Men, yo kòmanse konnen yo la, yo kòmanse pran sanksyon kont yo, lè Zeta Zini, Kanada, ki sa k fèt kont yo? Ou pa wè ensekirite a monte plis, ki sa k fèt? Èske gen de mezi, m ta ka di penal, de sanksyon penal ki pran kont yo? A di ke l gen dwa pa vle site non l di w se entèl entèl. Bon m pa fè pou figi pòt pòt li te ban m lis la. Men nan sa m te gen nan men m nan gen sèten nan non sa yo ki la. Dakò? Ki ladan. Se tou senpleman sa m ka di. Men si te gen yon jistis ki t ap fonksyone. Se tèlman moun sa yo pwisan ki fè pèsonn otorite pa vle pran chans site yo ni lajistis pa vle entante ankenn aksyon kont yo. Non men jistisman m esplike w. Donk si gen yon jistis ki t ap fonksyone an bon sitwayen m te pral di men sa m konnen. Men ki bò palè jistis ye? Pa egzanp, ki bò w ka biye sou sa fonksyone? Ou ka reponn mwen la? Donk sa vle di ke ou wè nan kisa n pran. E se sa k fè tou kriminèl yo ap fè tout dega sa yo. Paske depi tout tan palè jistis se gang okipe espas la anba a. E sa k fèt jiskaprezan mesye yo la. Donk sa vle di ke pou kolabore fòk enstitisyon yo kanpe, fò yo debou. Tout enstitisyon kraze. Tandye ke malgre sèl lapolis la plizoumwen kanpe la, malgre tout feblès, tout pwoblèm li, se li k plizoumwen kanpe la. Tout enstitisyon yo kraze. Malereseman. K m m an sipriz wi koman w ye? E bò kote pa m tout bagay byen, tout bagay anfòm, nou la nap batay, nap kontinye frape, nap goumen jou e nwit. Jou e nwit. Pou devlopman peyi n nan. Kòrèk. Sa k m tap li la on nòt, m wè ke ou voye on envitasyon bay direktè imigrasyon an nan Nip e pou vandredi a dizè nan maten, poukisa envitasyon sila a komisè? Atè a m te nan biwo m, m tap tante, m tap regle afè administratif pakè a. E bon, si m te nèg ki te konn pè fò m ta kouri. Se tande m tande yon kanaval moun ap debake nan biwo imigrasyon an, prèske 400 a 500 moun. Kote ke moun sa yo debake nan biwo a, yo fè m konprann ke imigrasyon Miragwàn pran 300 dola ayisyen nan men yo pou yo met ok sou yo. epi yo remèt yo papye a, lè yal fè paspò a menm imigrasyon sa di ok sa pa bon fò yo bay ou lòt 300 dola ayisyen ankò. Oh. M di fas a yon deriv konsa, ban m al kot direktè a pou m al mande l sak pase. Men ou konnen nèg isit fò w trè pridan avèk yo. Pou misye pa al di ke m rale zam sou li anndan biwo l pou l pa di m bat li. Ok, m pa al kote l. Ok. M ale nan kare yon lòt pèsonaj anndan, m di misye, M ye repwoche w kòm nèg, kòm se ou menm ki met ok a yo, ou fè konprann ke ok sa yo, yo pa bon. Misye di m, Wi se jis, ok a yo dwe gen so sou yo. Efektivman vre, ok yo pa gen so. Lè m sot deyò m al pale ak moun yo, moun yo di m konsa ke, Komisè! Lè ou te andedan biwo imigrasyon an, se ou menm menm ke m te lonje dosye a bay, ou te pran dosye a, ou te remèt pèsonèl e pèsonèl la, pèsonèl la te met ok, ou te remèt mwen li met mesou. M di gyèt, se verite. E pèsonèl sa l ap tande mwen nan, m pa bezwen nonmen non l. Li te met ok sou yo vre e sesi avèk ok yon bakè wouj ki te nan men l. Rete. Kounya menm nèg sa yo dil pa bon. Fas a nèg deriv sa a mwen evite misye. Dezyèmman, se te nèg yo vin yon bagay 154 pa jou. Yè swa m te nan liy nan, m te ak moun yo, a 2 zè di maten m te akonpanye moun yo. 2 zè di maten komisè? Wi 2 zè di maten. Anbe, sa vle di moun, sa vle di ke moun yo dòmi devan imigrasyon an? Fò w ta wè bagay sa a monchè tap, fò w pa ta rime wi. pou w pa ta kriye. Waww. Moun yo gen, gen moun ki gen bwa kap domi. E le pire m pral di w yon bagay. Nèg yo vini avèk yon metòd 154 manti e blòf. Son ekip blofè, son ekip fasè yo ye. Men sa nèg yo fè. Yè swa m te nan liy nan. Dayè mwen menm e m pa aji sou yo di yo. Mwen aji selon lè fè. Kòrèk. M debake. Lè m debake m wè tout moun yo nan liy nan. Ou konnen katòzyèm moun nan, lè bay a 154, katòzyèm moun ki te nan liy nan pa jwenn kat? Rete. Kat yo distribiye ant ti zanmi. Si w pa bèl fanm, ou p ap gen kat. Kisa w di m la a? Si w pa gen kat, si w pa bèl fanm, ou pa ka gen kat. Oubyen fwa gon bè fwa gon joli sè ou gon joli kouzin oubyen yon joli mom yon moun konprann. Non men komisè e bagay grav wap di la a wi. Oh banm di m fini wi sa m di w la si w vle m ka voye vwèz ba ou wi m ka voye vwèz ba ou kote yon demwazèl rele m wi li di m tout bagay nèt wi malgre manzè peye 6000 dola ayisyen. pou oh li peye 6000 dola ayisyen apre zavwa l fin achete m lan kounya yo bezwen kouche l ankò Mete. e m di yo m di manzè pran randevou w avèk moun nan m ap arete m ap arete l nan espas la. Oh ou pa dwe la sa ta non sa ta bèl pou peyi a ou te dwe ou te dwe mennen envestigasyon nèt ou te dwe ou te dwe fin planifye ti bagay la. Bon m ba nou bagay. Gwo grenn bagay m di yo. Chèf Antantre Imigrasyon Miragwàn yo, otorite ki di yo swadizan yo reprezante Ministè de Lenteryè a yo, betiz sa ke y ap fè a, m pa rete kwè Minis Enteryè a avèk yo. E m ap di yo, yo pou kò yo nan sa k ap fèt la. M ap di yo tou, lè m arete yo, otorite Pòtoprens p ap mande pou m lage yo, paske e nan vakabondaj m arete yo, e nan malvèsasyon m arete yo. Koman ou konprann ou preske 4 sa se 100 moun ou fin mete ok pou yo lè fini ou menm ankò ou di yo pa bon. Donk fò misye banm esplikasyon sou bagay sa a. Dezyèmman, kesyon sikèt la nou pa ka di nou bay 154, 254 katòzyèm moun ki nan lig nan pa pase. PP frèm, tanpri voye jounalis ou anba a al tande kri moun yo. M pa la avè yo anba a wi, yo di m bay yo. Yo di m ba yo. Rete kache, m pap ba w manti, enkyete m pap ba w manti mwen menm. Delege depatmantal la pa zanmi m. Rete. Nou pa gen, nou pa gen, lè m di nou pa zanmi an, e bon, e m pa gen dyalòg avèk ou, se pa yon nèg si l pa wè m k ap rele m pou l mande m kòman m ye. Zanmi w se nèg lè l pa wè w k ap mande w kòman w ye, sa w fè, si w manje, si w bwè, kòman bagay yo ye pou ou. Se vre, se vre. Se vre. Ya, donk mwen menm a delege a nou gen yon rapò, kòm misye gouvènman ap delege depatmantal, pwen ba. Si m pa wè l, m ap chache konn kote l ye. Si l malad lopital, m ap al wè l tou. E si m malad, m ap genyen vin wè m tou. Brèf, lè delege a bay kat, lè se delege a k bay kat, li bay tout 150 kat la nan liy nan. E lè se pa delege a k bay, moun yo pa jwenn kat. Moun ki di sa, se ekri popilasyon an k di l. E popilasyon an k di l. E popilasyon an ki di l, men m repete l. Pa kont gon deriv an dedan imigrasyon la kote ke pou ou gen kat si ou pa bèl fanm ou oblije bay yon bèl sèw ou di mwens ou aranjew ou gen yon lajan pou bay nèg yo. Donk men sak te direktè depatmantal la la ki pral pran reskonsablitel alega de nasyon seswa. Kat la yo se li k bay yo a menl pou lè kat la yo pa bay pou m konn sa pou m fè ou mesye delege a k bay li ou mesye pati a k bay li e youn oubyen lòt 3 otorite sa k pou bay li se swa delege se swa delege a oubyen li pran reskonsabilite li chwazi bay kat yo oubyen komisè miskaden ki bay kat sa yo chak maten. Rete. Kounye a ann gade sa komisè ou envite direktè a ann di ke li pa ta reponn ak envitasyon an. Ou pa ka lage Ou pa ka lage l konsa komisè. Pou tè a kònen m ye. Dèyè m voye pase. Mwen vin m ap tann bòs politik li a yo, patwon politik li a yo. Ki baz garanti e espwa li mèt fè sève li mèt fè sève nan imigrasyon an. Paske m konnen nan nèt y ap tande m la, li konnen tout bòs politik ki avèk li. Dèyè nèg sa yo planifye lanmò m deja. Yo pa kapab asasine m. Epi m gade w tout nèg ki te chita, ki te planifye lanmò a. Men tete, m ap veye nèg yo, ou pa bezwen pè tete. M ap bay nouvèl la, pa pè tete. Epi pami nèg ki t ap planifye lanmò m yo, direktè imigrasyon nan Nip lan, misye te byen pè li byen prezan nan veye manman yon depite ki se depite Solon nan Nip. O! Ou genlè gen ti bagay nan men w, komisè. Mwen menm, pòs konpa pèp la, mwen al chache l pote ba yo. Nèg yo pa ka pran tout pou yo. Nan 154 la, si yo vle yo met ban m 140, 140 lan popilasyon ap jwenn li. Si yo vle yo met ba delege a 140 la tou, delege a ap bay 144 la. E si delege a kòmanse byen, li fini mal, Wap relem depi gen plenn gen denonsyasyon map toujou envite nèg yo nan pakè a e lèm envite yo ya vin se si yo vle gon grenn bagay m vle yo konprann pakè yo an jeneral yo se pot rantre e sòti prizon an nan kèlkeswa moun nan pou al nan prizon fò fò w pase pa pakè a e pou w sòti nan prizon an nan kèlkeswa fason an fò w pase pa pakè a si m manti ke yon avoka rele la pou l demanti m. Wi se vre se vre. Bon pè nèg yo konnen komisè gouvènman an li gen pouvwa de koèsisyon. Enteryè pa gen pouvwa de koèrsisyon nan men l. Lè yon nèg di ou se reprezantan ou se reprezantan ministè de lenterye, mande w ki wè w te lekòl. Yon nèg di ou di w li se delege depatmantal ou l se chèf komisè gouvènman an. Ou se chèf komisè gouvènman an. Tande men sa k pase. Nèg sa yo, yo pran popilasyon an, fò m ta di w si yo ta al lekòl yo menm, popilasyon ta al legliz. Donk tout sa yo di popilasyon se wi amèn. Men, yo pa imajine. Yo gen tèt se pou yo met chapo paske si yo la jodi a yap touche, yap manje lajan leta e taks popilasyon an. Jodi a nèg la fè 4 an depite oubyen l fè 4 an senatè, li fè 4 bèl kay, li pa fè anyen pou nasyon an. Nèg la vin la nan imigrasyon, wap tande m, se pou l chanje kay, chanje machin. chanje mèb lakay li. Finalman, l ap fini pa chanje fanm tou paske depi lè l a fin gen lajan, malarèz tèt kwòt ki te ede l pou l rive kote l ye a, l ap kite l wi. Donk, lòt semèn nan la, nèg yo ap chanje fanm tou. Y ap chanje kay, y ap chanje machin. Menm fanm y ap chanje. Paske malarèz ki te pase mizè avèk yo anba a, y ap kite l pou y al pran yon fanm blanch Pòtoprens. Dèske fè ke, w ap tande m, nèg yo pran imigrasyon an pou yon vach alè. Kote ke y ap peze, y ap souse popilasyon an. 154 mezanmi bon mwen nèg yo te mèt te pran 30 pou bay ti minay yo paske nan ti kwen peyi a nèg yo plen fanm sa pa deranje m men bay popilasyon an 124 nan menn se te bay mwen debake aswè a la al gade si w vle m ka debake mwen fè yon ti video voye ba ou se kondisyon enfèmè moun yo ap viv menn moun yo pa gen dlo pou yo bwè yo pa gen anyen pou yo manje ti kòb yo vin fè paspò a yo depanse l wi. Al gade pou wè. Voye gade pou wè. Waw. M ta renmen direktè imigrasyon an pran konsyans. L al gade pou dat palas la pou wè ki kondisyon moun yo. E se si moun sa yo soti nan menm klas mwayèn avèk li. Sa k pase nèg sa yo se bwòs politik ki te ba yo pouvwa. Yo pa jire pou yo sèvi peyi a non. Yo jire pou yo sèvi bwòs politik. Waw. Tout otan ke leta sa. Tande, tout otan ke leta sa. Se poz kap mete neg nan pos e kap antre neg nan fonksyon piblik la peyi ap toujou jan l rete a. Paske si misye te al nan konkou pou l merite kot neg li la, sa tap gen obligasyon alega de bòs politik yo kap voye 15, 20, 30 moun, 40 moun ba li. Lè w se yon ansyen depite ki te mete w, ansyen depite sa a li nan kanpay, pandan l nan kanpay la li gen yon pakèt moun ki vin fè paspò, lè l voye yo kote w, ou gen obligasyon kounya la pou ke pou fè moun sa yo pou li. Paske ansyen depite a li menm, li bezwen fè vizibilite pou l ka di moun nan site a fè paspò. Ou kòrèk. Lè se yon ansesè avèk te mete w, idèm. Mwen menm, tout moun konnen se yon ansesè avèk ki te ban m djòb pa m nan mwen menm. Men m pa sèvi pesonn, m pa sèvi moun. M sèvi peyi a mwen menm. E si yon nèg panse ou ap ban m yon djòb, epi m sèvi w, ou pa bezwen ban mwen l, ou mèt pran djòb ou a. Ta sanble genyen anpil enkoni kap rantre sou depatman an e avan yè m wè w arete yon nèg se pou kisa w arete misye kisa w repwoche l kisa bagay lan ye dirèkteman? Tip sa a popilasyon an te enfòme m nan lasware depi 2 è di maten e gen yon tip yo wè nan zòn bò lakay yo 2 è di maten m te di yo pa gen pwoblèm map pwogrese men m pat vle al a machin pa m nan paske machin pa m nan twò koni m di petèt gendwa se yon anbiskad. Paske moun ki te rele m yo, se pa dè antèn pa m, se pa dè eklerè. M di yo pa gen pwoblèm. M fè de kontak pou yo pote machin ban mwen, yo pa t pot machin nan ban mwen. Lè yo te pot machin nan ban mwen, li te gen tan senkè dimaten. Men m te toujou gade, m te toujou stil gade kontak avèk moun nan. Moun nan vin rele m ankò, lè moun nan vin rele m ankò, m di la, li lajounen kounye a, m pwogrese nan zòn nan, mwen jwenn moun nan, m di moun nan, sa w vin fè la? Li di m, li se m, li di m, bon, komisè m pa p fè anyen la, e bon, m jis vin nan zòn nan. Li Koman ou rele? Li ban m non l. M di Kote kase elektoral ou? Premye se se sèl non sa l genyen wi. Li di m li pa gen kase elektoral. M di Kote ou soti? Li di m soti Okap. M di Kote ou moun? Li di m se moun Okap. M di Kote ou t ap viv? Li t ap viv Li te konn kay nan Sendomeng donk kounye a li te Pòtoprens bagay yo pa bon pou li Okap bagay yo pa bon pou li donk li vin nan Nip. M di misye non enposib menn. Ou pa ka leve yon bon maten ou kite yon depatman ou vin loje nan yon lòt depatman ou se ayisyen se dwò ou kapab toujou loje nan depatman an men fò w vin fon aktivite si se yon fi yon fi gen dwa mennen w yon paran w gen dwa mennen w yon zanmi w gen dwa mennen w ou ka vin travay konsa ou ka vin fè biznis tou ou ka vin envesti ou ka pa bon kanmenm ou vin fon lekòl nenpòt moun ka kite yon depatman wè al viv nan lòt depatman ki pa pwoblèm sa. Nèg la se yon entri li ye, li pa gen valiz nan men l, li pa gen bèg, misye gen yon sèl rad sou li. M di pwobableman gen dwa se yon nèg ki sove nan prizon. Rete. M di pwobableman tou se yon nèg ki gen dwa tiye yon moun nan kèk lòt zòn lapolis ap chache l, donk li vin li vin lage kò l la. Pòkont mwen arete misye e m voye misye nimewo li bay pakè yo. pou pakè yo mande m eske yo gen griyèf a misye, non misye avèk foto li, si finalman m pa jwenn pent pou misye nan oken depatman peyi a, n ap met misye nan yon machin, n ap fè l kite depatman an. Bon bagay. M panse sa nou dwe apresye sa. Kon w nèk vle kon w pa vle l, petèt sèl ti defòmasyon ke m te kapab. pa fin bagay paske ou konnen rezo sosyal yo yo sikile ba yo vit sa ka rive sa ka rive vreman misye pa ta ganyen pou wè avèk move zafè donk kanmenm li sou rezo gen moun ki gen tan vann ni mal sepandan m panse ke aksyon poze a tout otorite ta dwe aji menm jan ou wè yon nèg nan yon zòn ou pa konn kiyès li ye Gen otorite nan zòn nan fòk yo mete nèg sa sou kontwòl pou konnen isa bagay lan ye monchè bravo felisitasyon gon lòt bagay kem resevwa nan depatman an gen yon seri de moun kite kite nip zòn 2017 2019 akoz bandit tap ba yo pwoblèm nan depatman an aktyèlman yo te pòtoprens pòtoprens tèt anba e yo gen tandans pou yo retounen nan nip e enfòmasyon mwen jwenn moun sa yo gen ta ekri ou menm ki adrese w yon korespondans pou di w mesye le komisè nou te nou se moun nan nip vwala ke n te kite akoz ensekirite kounye a ou vin pèmèt ke moun ka sikile nan nip pòtoprens pa bon nou retounen nan nip eske se vre? Wi efektivman sa li valid a 100 pou 100 e m gen anpil dyaspora ki rele m ki di m madanm yo retounen pitit yo retounen frè yo retounen sè yo manman yo tounen e m gen anpil moun tou ki ta viv pòtoprens ki retounen ki rele m ki vin nan pake a. Yo di m, Komisè, m debake nan vil la, mwen se moun anba a, bagay yo pa bon pou mwen, bandi pran zòn nan, nou debake la a rad sou kò n senpleman. Donk se la nou gen fanmi, se la nou gen zanmi, aktyèlman la avèk Iwòm m loje. E ka sa a mwen jwenn ni prèske, bon mwen, bon chak jou m jwenn prèske 5 ka konsa e, pa jou. Waww! Jodi a m jwenn 3 ka. Malgre m te fè anpil tan nan imigrasyon, jodi a m jwenn 3 ka. Ke se si moun yo pa vini pou kò yo. Gen bout la ki pa konnen, bon gen moun ki se an Savo yo prale, men kanmenm yo pase nan pakè pam nan bout sa. Paske yo pa vle popilasyon an rele pou yo di men yon enkoni vini nan zòn yo. Bon bagay. Eske nou wè sa m t ap di a? M t ap di ke zafè ensekirite a li pa fòseman yon kesyon de mwayen, se yon kesyon de volonte. Sa vle di ke yo rekonèt gon otorite nan vil sa a, yo pa ka travèse l san yo pa gen otorizasyon chèf la. M dakò ak sa, paske son peyi difisil. Nèg ap pote, marengo ap vole n pa konn kiyès ki mal, kiyès ki femèl. Pil nèg ap pote boure. Lapolis ap chase kèk nèg tanzantan yo pral kache lòt kote. Fòk omwen gon kote pou yo pè. Ou kenbe menm bagay la komisè, ou di ke Nip la toujou rete yon simetyè pou bandi yo. Si misye lye pou yo, mwen di l e m kanpe dèyè l. Ou kanpe dèyè l. Otanke m la kòm komisè gouvènman, m la pou non sinistre pou tout nèg ki gen zam yo. Paske lè yon moun sot kouri pou Pòtoprens ou vin nan nim, si kounye a la ou pa ka lonje nan nim, w ap kouri pou ale, ki bò w prale? E lanmè a ou pral pran la a? E lanmè a ou pral pran? Donk jodi a la otorite yo gen pou obligasyon anvè nasyon an pou yo kanpe goumen avèk nèg ki gen zam nan men yo k ap teworize popilasyon an. Jodi a dyaspora pa ka an egzil. Jodi a majorite moun ke m pale avèk yo, tout di m yo ta renmen vin envesti nan peyi yo. Tout moun di yo ta renmen vin vin fon vwayay, vin fon semèn, vin fon 2 semèn. Donk dyaspora ka bay ka bay djòb nan peyi a. Paske majorite dyaspora ke m byen avèk yo, se moun yo ki gen enstitisyon k ap konprann ki ki plen anplwaye. Wi se vre. Gon zanmi w nou gen an komen, li li gon antrepriz ki an Repiblik Dominikèn alòske se Ayiti li t al fè l. li fin fè tout bagay li pou l te mete l Ayiti, ebyen li estime ke zòn nan li pa posib paske bandi anvayi l, li oblije kite l l al envesti kounye a kay vwazen pito. E gen yon dam ke m t ap pale avè l yè maten, dam sa se yon sikyat li ye, rèv li se gen 2 kawo de tè pou l antre nan Nip, li bezwen tè a, tè reyachte. M pa vle rantre nan lojik tcheke tè pou li, pale nèg a lòm e nonm nan afè tè. M di l si l bezwen tè, li kapab debake nan vil la, tcheke yon moun pou regle bagay pou sa pou li. Men sofke, m ap kapab pote yon koudèy pou li pou m konnen nati tè a, èske tè sa se yon epa yon tè ki an konfli. Tou senpleman. Ki bezwen de kawo de tè an? Sa vle di jodi a la dyaspora ap oryante yo vè nip? anpil e se si majorite òganizasyon entènasyonal yo aktyèlman la elenn vye majorite lèm di w majorite a e majorite tout gwo òganizasyon entènasyonal yo la aktyèlman la elenn vye e m pè tete e m pè nan jou kap vini yo Sa di gon lè kap rive nèg yo pral oblije swa yo tou rete nèt nan ministè yap travay la yo pa janm al lakay yo oubyen yo ret lakay yo donk yo ap gon chwa pou yo fè. Egzakteman. Antouka. Pakont e nan sitiyasyon sa a otorite yo ye la a gon grenn bagay yo gen pou yo fè ke yo met pye yo atè yo pran reskonsablite yo yo met antèn sou nèg yo lè nèg yo ap kite baz yo pou yo